Asasina Jovenel Moise, 58 yèm prezidan peyi Dayiti, pa gen dlo k pou lave Dimitri Vorb nan touye prezidan an. Pa gen repo pou asasen yo, vèdik la tonbe Berto Dorcé nan kouri. Frè se sè byen eme genyen komisyon CSPJ a ki pa sètifye 28 jij ansanm avèk komisè ki nan koripsyon, ki nan vòlè, ki nan kase fèy kouvri sa. Nou pral site non chak chat mimi myaw sa yo pou ou. E si tout fwa ou te viktim anba men youn nan komisè oubyen jij sa yo, pa ezite pote plent pou yo. Men ou raple ou nan jou pase yo, Prezidan Jovenel Moïse te deklare yo fòse l nome 50 jij kòwonpi. Lè sa a lajistis te vire tèt anba, oo, ki dwa prezidan an pou l ap di wi, jij kòwonpi. Jounen jodi a, nou anfas reyalite a. Rete la wi, m pral ba w non chat mimi myaw yo. Ebyen frè se sè byeneme, ala kote nèg yo mechan mesye se nan peyi Dayiti. Humm, ou wè kenbe zam pou yon gran nèg, bagay la pa fasil menm non. Atò pou jan ti oungan, pou jan ti Gabriel zanmi Boulos mesye, pou jan misye fè lwanj pou mesye sa yo antanke lidè kominotè, mesye pa gen youn nan gwo towo yo ki fil pou gang yo wè si yon anpe kriminèl ta kite peyi a yo ta al Lèzetazini tou? Non. Frè se sè, e la wap konprann. Kenbe zam pou vakabon sa yo, m pa kache di ou. E nan bout tè sa wa rete pa gen avni pou ou. Gen koze pou konnen wi, rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit. San retire, san mete. Bonjou bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi paske e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje, sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Yè nou te prezante w yon ti kont e kont sa ki se te Dife san flanm. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se solèy. An pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Manman m toutouni, men l kouvri tout moun. Manman m toutouni, men l kouvri tout moun. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frèz e sè byeneme jan ke m te anonse w, pa gen dlo k pou lave Dimitri Vob nan touye prezidan Jovenel Moïse. Sa m di w la la, se pa yon ti koze ki piti. Kite m eksplike w. Nan tout sosyete oubyen jan nou te kapab di l, nan tout peyi sou latè. Lè ke gen yon krim ki fèt, pou anketè yo twouve asasen yo pèp ayisyen, ebyen yo toujou poze grenn kesyon sa a. Kiyès ki pwofite de krim sa a? Kiyès ki pwofite de krim sa a? A pati de grenn kesyon sa pèp ayisyen, yo pral dekouvri youn apre lòt kiyès ki dèyè krim sa a ki te fèt la. Frè se sè byen eme, nan moman la a, sa ki rete pou yo pase kòd nan kou Bertho Dorcé, li piti anpil. lè ou di Bertho Dorcé, se avoka Sogener, avoka Dimitri Vob, avoka Ariel Henry, dilè dwòg, machann zam, machann bal, papa gang nan peyi Dayiti. Eske ou konprann dosye a? E, enfòmasyon ki arive jwenn nou, gon jan l ap mayimoulen kò l anba raje a la a, pou l lage pye l pou l al kache Kiba. e frèzesè fòm esplike nou byen menm si ou wè mesye yo gen kontwòl tout sèvo lajistis nan men yo men lè ou tande konpè sam di banm tèl grenn kèlke swa nivo pwoteksyon ou te gen nan peyi dayiti yo ap pase yo pran ou yo ale ansanm avè ou ò nou konnen nou nèg sa yo deja site nan pil move koze nan peyi sila donk Li pa etonan nan jou kap vini yo la, menm senaryo ou wè aktè Lambert te monte nan jou pase yo, Bertho fon bagay konsa tou nan la repiblik, li montre w li viktim epi yo pral pran swen Cuba. Ou kapab konprann pou ki rezon yo pa janm fè lopital nan peyi Dayiti. Sa vle di fè lopital pèp ayisyen se politik sa ye. Ou konprann rezon ki fè yo pa janm deside konstwi bon lopital, ekipe lopital jeneral kòm sa dwa? Paske, gen yon zak ou fè nan peyi a, ebyen pou chape poul ou, anba je tonton Sam, pou chape poul ou, anba men popilasyon ayisyèn nan, pase nou konnen lajistis bay konsa e vann yo vann ni, enben pou chape poul ou anba men lajenès ki di non yo pap rantre nan koripsyon, enben sa w tande a, yo kreye yon fim kòm etan done gang yo se pou yo, yo pran pòz, yo al pase bò baz gang pèp ayisyen, wi yo te atake yo, de atake yo te blese, wi vit vole nan zye yo, yo grav epi yo al pran swen. epi ou pap janm tande yo ankò. Paske si yon nonm sou teritwa kiben an, l ap difisil pou yon ameriken, l ap difisil pou gouvènman ameriken an mande pou yo voye l pou li. Èske ou konprann? Donk frèzesè byeneme, fò n mete nou sou men nou, pase kote ou wè lanbè gentan fin monte fim sa l pase, fò n veye zo a, fò n veye lòt la tou paske n ap pran gòl a men. Aye nèg yo tèlman konn sa yo ap fè, yo ap kouri pou yo pa mare yo. Ebyen frè se sè byen eme, kite m eksplike ou, avan menm nèg yo te manje Jovenel Moise, ou gen Bertho Dorcé, avoka Sogener, avoka Dimitri Vorbe, gade non, ki te kanpe an fas leta. Men, ou kapab raple ou, medam matmwazèl e mesye, Konpè sa ki rele Dimitri Vorbe la, chak mwa se 12 milyon de dola li tap touche pou blakawout. E lajan sa l tap touche chak mwa pou blakawout la, menm la nan Pòtoprens kapital la, katrèd tan kouran par jou, par fwa, pa menm chak jou non, par fwa pèp ayisyen. E tandiske yo ap touche lajan pou bay kouran 12 milyon chak mwa. kit genyen siklòn, kit pa gen siklòn, kit gen tanpèd, rrrrp, yo dawonn lòt 12 milyon. Kòb taks mwen menm ansanm avè w. Ebyen frè se sè byen eme, non sèlman l ap touche lajan epi yo vòlè santral Varreux a epi yo mete, yo chanje l non, yo mete afè pa yo. Sa vle di ou wè kòman nèg yo gen kapasite, kòman nèg yo fò, kòman nèg yo engra, kòman nèg yo gen pouvwa pou yo vòlè byen leta. Sa poko janm anyen. Lè Jovenel Moïse vini, li di bagay la pa ka ret konsa. Yon nonm pa ka chita la nan yon peyi, l ap fè 12 milyon, edh ap pran 8 milyon epi tout jounen anplwaye ap plenyen yo pa ka touche, pa gen kouran nan peyi a. Jovenel revize kontra a, li koupe bagay konsa. Dife pran nan la Repiblik. Ebyen, apre asasina Jovenel Moïse, pèp ayisyen, ou pral genyen Bertho Dorcé ki vin monte ministre de la justice. Avoka Dimitri Vorbe, avoka Dimitri Vorbe, avoka Sogener. E lè ou pran Jean Erol Moroz, Tip sa a ki se yon ansyen anplwaye Sogener ki vin direktè edh kòman w konprann dosye a? Pase fò swiv kòman yo ap revoke e kiyès yo ap ranplase. Youn aprè lòt. epi wap swiv wap wè kiyès kap pwofite de krim nan, epi wap dekouvri kiyès ki finanse asasina a. Sa se yon pati toujou. Dezyèman pèp ayisyen, lèw tonbe nan rapò ankèt dcpj a, kisa w wè? Ou jwenn John Joel Joseph. Ou jwenn Joseph Felix Badio. ou jwenn Ariel Henry. Tou le 3 mesye sa yo, yo fè pati de pati politik Inite. E depi ou rale Inite ou frape sou tab la, bòs Inite pèp ayisyen se Dimitri Vorbe. Eske ou konprann dosye a? Sak pase ki fè tout nèg sa yo ki nan inite. Tout nèg sa yo ki nan inite epi yo enplike nan touye prezidan epi bòs inite a ou konnen l. E lè w ale don kato pèp ayisyen avan asasina prezidan li te di w se dènye 18 novanb Jovenel Moïse ap wè. Epi lè yo pral touye prezidan an, li di w fann nan kann dekoupe nan bannann chèk de boum de di ie. Yo te konnen sa yo ap regle anba laji a. Èske w konprann dosye a? La a, èske gen dlo k pou lave Dimitri Vorb nan touye Jovenel Moïse? Sa poko janm anyen. Donk, li enpòtan tou pou konnen kiyès Dimitri Vorb te ye. Dimitri vorbe se ton ou malere pye sal. Ebyen, frè se sè byen eme, lè m di w se ton malere pye sal la, misye te gon ti dilè nan Pòtoprens, te gen kèk vye grenn machin ladan. Bon, li pa t menm 6 machin ki te nan dilè a menm. Kèk ti grenn machin ki te nan dilè a pèp ayisyen. Lè w blende tout machin yo ansanm, li ka nan 25 a 30 mil dola ameriken. Eske w konprann? Ebyen, misye woule kò l, li woule kò l, li woule kò l, l al tonbe anba ansyen prezidan René Préval. E sa w tande a, René Préval li menm, ki pral an afè ansanm avèk Elizabèt, e frèzesè fòk mwen di ou, te gen tan k marye ansanm avèk Franksine wi, i ta Franksine wi. Kay Preval bezwen chouchoun nan sa w tande a, yo pral detui eleman sa, mete l nan prizon, kraze tout sa l te posede nan peyi Dayiti. E se apati de la, Preval pral kòmanse vann peyi a pou bòbòt, e pa jounen jodi a, nèg ap vann peyi Dayiti pou bòbòt. Epi voup! O o! Nèg yo pral kòmanse vòlè nan leta. Nan zafè wout gade non vòbefis. Sou fontyè gade non yo ap banbile. Nan dosye kouran yo ap touche 12 milyon. Magouy nan DGI. Nan bnc gade non se pyafe yo ap pyafe. Nan ministè finans ak ministè travay yo se sèl kòk chante se yo k pou mete moun. Eske ou konprann dosye a? Se a pati de la epi sa w tande a voup! Nan yon ti tan tou kout, andedan leta a, nèg yo pa janm travay, epi yo milyonè sou do mwen menm ansanm avè w nan kòripsyon. Ebyen frèzè sè byeneme, Lèw pran dilè dwòg jij Bertho Dorcé kisak pral gen nan dosye a, ki vin mare sosis li ansanm avèk jij Bredy Fabien pou pran desizyon jidisyè enterese pou fè Vob kado 54 milyon de dolar vèt pou blakawout. Men frèzesè byeneme anvan nèg yo manje prezidan an. Jovenel Moise te mete izin nan tou nèf. Sa w tande, lajan dekese nan bnc pou te repare, oh oh, lajan sa yo pran l, yo al konstwi gade non lòt antrepriz an Repiblik Dominikèn. Pase lè Jovenel rive nan izin nan sou pakèt pil bann vye motè ribil bagay pa bon. li mete l sou de pye l. Donk sa w tande a, aktyèl direktè edh la, ansyen anplwaye Sogener, kounya la a, y ap eseye fè Sogener ansanm avèk VOB kado tout izin kouran tou nèf Jovenel Moïse batay pou l mete kanpe a. lè ke gon krim ki fèt nan peyi a, li enpòtan pou ke nou poze kesyon an, kiyès ki pwofite de krim sa a? E frèz e sè byen eme sa poko janm anyen. Anvan prezidan Jovenel Moïse asasine, ou genyen Okay ki te gen kouran. Ou genyen Jeremie ki te gen kouran. Asasin yo fin gobe prezidan an, tou de vil sa yo retounen nan blakawout ankò. E, nan peryòd fèt la la ou te kapab di, ta sipoze gen kouran, moun yo pase l nan fè nwè. Yo pa jwenn kouran. Donk, apati de tout dosye sa yo, si ou pa kò konprann toujou, kiyès ki finanse, kiyès ki kanpe dèyè asasina a, pase men nan je w, kale je w, paske yo ap deplimen w pandan dènye moman yo la. E frèz e sè byen eme, ou kapab wè, kòman nèg yo tanzantan yo ap chanje pyon. Diskisyon gen nan la jistis aktyèlman la. Atò, si yon nonm te avoka, yon vòlò, ou ka pranl pou bon moun, li son vòlò tou. Nèg la se ton a, se te avoka yon vòlò kounye a la, nou akseptel vin minis de la jistis, ki sa n te esperel tap vin fè? Ke vòlè, ke kontinye finanse gang, ke kontinye kraze kès leta. Pa sipoze gen repo non pou mechan sa yo pèp ayisyen. E kounya la a, ou pral gen yon lòt chat mimi myaw ankò, yon lòt vakabon Lafontan ki pral di w wi, ebyen tip sa a, li te la, wi, li te peye konseye CSPJ pou ekri fo rapò kont mwen. Ou son vakabon! E kounya ou pral deklare wi ebyen mini jistis la te pase m lòd pou m libere depi se polisye yo arete nan kad asasina prezidan Jovenel Moise. Ou son ti vakabon. Se sa k rele lè gran ri pran dife n ap konn ki valè kokobe k te gen ladan. Ki dwa. Bertho Dorcé pou l pase lòd pou l ap di w wi libere moun yo te arete nan kad asasina prezidan. Men l pa di trennen moun sa yo lajistis pou n avanse ansanm avèk dosye a. Se bòs li Dimitri Vorbe ki pase l lòd li di gade fon jan la depi se nèg yo te arete nan touye prezidan libere yo lage yo nan la repiblik pou yo fè divèsyon. Sa vle di, menm jan dosye asasina Jean Jacques Dessalines nan te pase, se konsa pou l pase. Non, non, non, non, non, non, bagay la pa ka ret konsa. Li pa p ka ale konsa ti mesye. E tout otan pèp ayisyen pa jwenn eksplikasyon de sa ki te pase 6, 7 jiye a, Ayiti po k ap sot la rive la. Nou pa p anpè, nou pa p alèz. Nou pa fouti dòmi nan nwit byen. Jamè. Nou pap ka dòmi byen nan nwit avèk sa Ayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. Eske w tande pèp Ayisyen? Libere moun yo te arete yo. E pi chak sa ki libere, pa bliye. Dimitri Vorbe chaje jounalis tradisyonèl k ap travay pou li e l te bay non yo nou raple nou, Liliane ap frape pou li, Morin ap frape pou li pou site sa yo sèlman. Jean Mona se dekale l dekale moun pou li, moun sa yo se moun mwen se avè m y ap travay. Donk lè yo libere yo epi sa w tande a yo debake nan radyo, yo a eksplike w bagay, Chak vini yo bay yon koze epi sa w tande a divèsyon pi rèd nan la repiblik epi asasen yo kontinye ap dirije. Se sak fè m di nou pèp ayisyen, tann dat chak 7 nan yon mwa oubyen chak 1 an, chak 7 jiyè pou n ap rele anmwey soti nan lari a fè manifestasyon, Jovenel Moïse pa bezwen mòd de jistis sa yo. Paske, ki jistis nou te kapab espere lè ke se asasen yo ki opouvwa? Lè ke se asasen yo k nan ministè lajistis? Kòman w panse dosye sa pral mache? Donk, fòk ke nou met grenn nan dèyè nou, moun sa yo ki enplike nan asasina, pou n mete yo de kote, e trase egzanp sou yo, pou sa pa janm repete ankò nan peyi Dayiti. pou prezidan asasine nan chanm lakay li pou sa pa repete. Men si nou kite se asasen yo ki vin ap dirije, si nou kite se menm moun ki finanse asasina, ki toujou genyen politik la nan pla men yo, ki toujou gen kontwòl tout dirijan, pa gen anyen k ap chanje. N ap toujou viktim. Se menm jan m t ap di l dènyeman la a. Teknoloji a kapab ede nou mete lòd nan sistèm jistis nou an. Kounye a la, lò Kanpo di kon sa, entèl pa vle, entèl pa vle, entèl pa vle. Olye ou batay pou ke sa w wè k bon an pase, atò, pandan w ap di entèl pa vle, entèl pa vle a, yo nan ministè lajistis epi w ap manifeste nan lari a kont koripsyon. Ki entansyon w menm? Olye w batay pou sa chanje, olye w batay pou sa w pwopoze sa w wè k ap bon an, ou just di, ebyen entèl pa p kite l pase, epi ou pran baton pelerinay ou, ou pran ti bòt ou, gade non, ou pran bann rara w, ou pral manifeste kont la kòripsyon, kont lensekirite, kont kidnapin. Bal ou ap machande nan lari a, pase sa k sipoze fèt la se pa, se pa nan liy sa w ale, ou pa batay pou sa fèt. men se nan ling kowonpi yo, se sa yo bezwen menm, se nan ling asasen, nan ling visye yo ye. Woy! Nou a la koripsyon! Atò, wap di nou a la koripsyon epi Youri vòlè e okipe fonksyon piblik? Wap di nou a la koripsyon epi Lambert Steele toujou nan palman? W ap di non a la koripsyon epi w ap gade Youri ki, w ap gade Youri, w ap gade Boulos ki nan manifestasyon ansanm avè w. Pèp ayisyen kale je w tande, ou kite yo ranse ansanm avè w twòp. Frèz e sè byeneme, ebyen, jan ke m te anonse w, genyen komisyon CSPJ a ki mete yon lis deyò. Fòk mwen di w, nan lis la pèp ayisyen, moun ou pa ta panse non yo site. Moun sa yo, lè w tande yo fin pran yon desizyon antanke jij, se gwo skandal sa fè nan la repiblik, pase bagay la pa fèt dwat, se brase yo ap brase, e degaje yo ap degaje yo, lajistis son lajistis brase, son lajistis moun ki gen plis kòb la li kap pase. Ebyen frèzesè byeneme, genyen yon total de 28 jij mele ansanm avèk komisè yo pa sètifye nan sistèm jistis la. Nou pral site non yo pou ou youn apre lòt pèp ayisyen. Premyeman genyen majistra Rousvens Masséna Deshommes. Li se jij tribinal de pè nan Gresye. Motif, Trè dekriye e absans dentegrite moral. Lè jij sa pran yon desizyon se skandal sa fè nan la repiblik. Donk, li nan koripsyon. Anba anba yo ap kase fèy kouvri sa. Genyen majistra Ruth Leroux. Sipleyan jij o tribinal de pè Gresye. toujou menm motif. Genyen majistra Jean Michel Fortuné, Ilavach. Genyen majistra Blondel Petit Frère, Gonayiv, seksyon nò. Genyen majistra Lyonel Jean, jij. Jij enstriksyon premye enstans Pòtoprens, epi tou ou genyen majistra Amos Bernadin, jij de syèj o tribinal premye enstans Kap Ayisyen. Genyen majistra Jean Orès Peti Papa, jij e jij enstriksyon tribinal premye enstans Pòtoprens. Genyen majistra James Robert, juge et juge instruction au tribunal première instance du Cap Haïtien. gay magistrat Michel William destiné juge et juge d'instruction au tribunal première instance des cailles. Gay magistrat Ramosit Aksiné. Eh bien, c'est juge et juge d'instruction au tribunal première instance port au jij titulè o tribunal de pè Jakmèl, e genyen pèp ayisyen, majistra Eli Lwi Jak, jij titulè AI o tribunal de pè Wanament, genyen majistra David Sen Luk, jij sila li menm ki nan vale Jakmèl pèp ayisyen, Misye li menm, sa w tande a, li konn vin nan tribinal la, l ap jije moun epi l sou pase kochon, sou pase pipirit. Sou tafya nan tèt li epi y ap jije moun. E la jistis sou. Gen majistra Bredy Fabien, e jij e jij enstriksyon o tribinal premye enstans Pòtoprens. Gen majistra Lucien Georges. komisè gouvèneman prè le tribinal premye enstans kwadèboukè, genyen majistra Yvon Jean Noël, sibtiti di komisè di gouvèneman prè de la kou dapèl de Pòroprens, genyen majistra Jesma Lucmane Sully, yo nan sa k pa dwat, motif yo se trè dekriye e absans entegrite moral. Ou kapab konprann? Lè Jovenel Moïse te di gon pakèt vòlè ki nan sistèm jistis la. Non! Se pa vre! Prezidan frekan! O wi! Nou kowonpi! Ebyen, chaje lada yo ki patisipe nan touye prezidan. Ebyen, men kounye a CSPJ li menm l ap fè lavaj. An dan CSPJ a merite lavaj. E la, oligak kowonpi yo gen moun, gade non, pou fè lòbi pou yo, pou ekri rapò, pou site sa yo sèlman. An tou ka, pèp ayisyen. Men sak lajistis nan peyi dayiti tande nou konprann. Medan matmwazèl e zemesye ou kapab konprann se pa pou san rezon nèg yo pat vle wè jovenel paske gon jan nonm nan frape verite a nan boul figi ou monchè ou di kèt nonm sa pa ka rete vivan non fòn fon jan pou n moulen l fòn fon jan pou n kraze l e ou kapab wè yo antre kay prezidan gon jan yo touye la raj 12 bal gade nou fann nèg la. Sa vle di si lè pa t bare yo pèp ayisyen, se blennde yo t ap blennde prezidan yo chak brè ti gout, ou pa janm jwenn tras prezidan ankò. Men, depi lè yo te fin touye prezidan an, nou te gen tan santi pèp ayisyen zo a kole nan gòj yo. Yes frèz e sè byen eme ou kapab konprann zo a koke nan gòj ou. Frèz e sè byen eme e solit nou pou jounen jodi a jan wap gade imaj sa. Wè pa kite satan fè ou rete nan peche. Pa kite satan fè ou rete nan peche. Fè menm jan ansanm avèk vwazin Janin. Pa kite satan fè ou rete nan peche. Wi, wap tann se lò ou gen pil lajan, pou achte gade nan kay, gato, fè gwo tab nan. Ou wè la? yo mete kèk pen sou tab la, epi ti bwason gazez sa w tande a, yo selebre maryaj la. Maryaj la te byen bèl pèp ayisyen. Depi yè la m pa kache di w se bwè m ap bwè m ap manje pen. Ti pen sou tab la, yon ti pen peyi byen rale, byen gou pèp ayisyen. Ti pen an te byen gou, w kapab gade sa w ap wè. Wè jan pen an detire, li cho, men pen an frèch pèp ayisyen. lè wap manje pen ansanm avèk limonad, mande Bondye pa nou bay sa gon ti manba ladan, hey! Ann kite sa pou li pa fè sa. An tou ka, vwazin Janin, bòn vi a de, nou kontan sa, ou fon gwo pa an avan, gen ki pa vle fèl, gen ki deside rete nan peche sou pretèks wi, yap tann lajan pou yo fè gran papa. Ebyen map di yo se kè a hein se kè a Bondye vle se pa gran panpan an yo vle letènèl vle nou lè kretyen pou nou gen yon kè ki pròp frè se sè byen eme gen kòdinasyon près la polis a travè yon sesyon odyo vizyèl prezante bay piblik la yon repòtaj de otaj nan zòn moleya a ki libere yè dimanch 15 janvye a ann tande deklarasyon viktim yo. Dimanch 15 janvye 2023, li te anviwon setè di swa, lè yon gwoup nèg ak zam debake kay yon fanmi nan Laplèn. Objektif lan se te pou anlve yon pwopriyetè otèl ki erezman te gentan chape poul li. Toutfwa, bandi yo deside ale avèk madanm misye ak tout yon sèl. Menm moman moun nan ap manyen pòt la, yo tout choute pòt la avon kout pye, anpi tou yo tire, yo kouri antre anndan anvayi nan. E aprè sa, lè yo rive Genlè se 2 marim yo te vin yo pa jwenn li. Lè dim yo kiyès sa an? M pa konnen yo. Paske son pakèt moun ki kagoule yon pakèt jèn gason. Lè yo pranm yo kagoulem m pa ka kontwole konbyen e te genyen k sou moto tou. Pran annik pranm yo pousem nan machin nan. M pat gade ki mak machin ak pa ki mak paske m pat konnen se pat yon bagay nou t atann. Nan ki lè sa pase? 6 zè pral nan 6 zè edmi. Di swa? Wi. Nou konbyen yo te pran? Nou 2, mwen menm avèk yon ti sè m. Sou tout pakou a, mesye yo gentan pwomèt medam yo yo pral maltrete yo lè yo rive nan baz yo. M pa konnen sa yo ta pral fè avè m paske m se yon moun, m se sèvant Bondye, m te toujou di, se sa k fè m te toujou di moun yo, si bandi yo pran m nou pa bezwen bay yon goud paske m prè pou m mouri mwen menm. E lè yo pran m tou m di m se sèvant Bondye. Yo di madam ou pale twòp, m di m se sèvant Bondye, fò m ka di l. M di lakay mwen la gen selil de priyè. M di m pa gen vòlè lakay mwen. Yo di lè nou rive n ap bat nou anpil. M di ke volonte Bondye fèt. E m annik fèmen bouch mwen ba kòb la tire. Sa w tande a katouch fè mikalaw. Menm medam yo pa konnen kòman yo fè pa viktim anndan machin nan. Lè n tande tire a epi machin nan al frape nan mi paske chofè a gentan pran bal. Tout sa tout lè sa nou anndan machin nan. Nou anndan machin nan. Katouch katouch men tout katouch ap tire epi m tande y ap frape nan vit la epi M ret kot sèm nan konsa epi te gen youn ki chita nan pòt li a epi lap tire. Lè sèm nan kòm ap rele m, m pa reponn paske si l vire sou nou l ka tire nou. Li toujou ap kontwole nou. Menm lè l wè kawotchou yo gentan plat, lap kontwole nou. Li poko desann. Se lè chofè a di mesye m pran bal m mouri. E lè a l pral ouvri pòt li a epi nou pa wè kote l fè. Epi lap tire tou wi. Lap tire la polis ap tire. Epi la polis ranje kò yo nan yon kwen pou yo pa wè epi nou kouri. Nou desann machin nan nou kouri. Medam yo kouri al refijye yo nan yon kay avan la polis te vin rekipere yo. Paske son baryè nou jwenn ouvri nou kou antre. Lè nou kou antre se mwen k fèmen baryè. A tout sa, m pa konnen si se fòs Bondye m rete m rale baryè a m fèmen l. Lè nou kou apre m jwenn yon dam, li di sa k gen an, m di sove lavi nou. Li di non nou pap ka resevwa w, m di sove lavi m madanm m an danje. Li te nan yon chanm li kouri kite m, lè m wè l kouri m kouri fè dèyè l tou. Lè m rive nan sou yon gran lakou, lè m rive sou gran lakou a, mwen jwenn plizyè jenn gason, m vin pi pè toujou. Se lè a yo di m nou pa bezwen pè. Lè polis yo debake yo vin pran yo, Se te gwo soulajman. La polis ap fè travay Nou nou wè vre la polis kanpe paske si bondye Pat voye bakop la e paske yo gentan tande kisa kap pase nan zòn nan epi yo menm yap fè ti vire tounen e menm kadè a tou yal kwaza machin nan. Si la police pat sou menn. Yo pa tap vire depi yo te pran nouvel la machine nan ap vire nan zone nan yo menm pou yo te sou men yo tou pou yo ap bay zone nan sekirite nou tap viktim. Bondye mèsi anpil pou travay yap fè kenbe la e map konseye yo tou avan yo sòti toujou priye paske Bondye fidèl. Bilan entèvansyon an gen 2 otaj ki libere, yon bandi tonbe, 3 zam konfiske ladan yo yon fizi M4. Lapolis sezi tou 2 motosiklèt ak yon machin. Anndan machin nan, lapolis jwenn 2 plak. Selon enfòmasyon lapolis dispoze, machin nan ak tout plak yo, se vòlè bandi yo te vòlè yo. E yo deja fè plizyè kidnaping nan plèn nan avèk yo. Se lapolis Bon Repo ak komisarya Kwadèboukè epi komisarya Taba ki reyalize kokennchenn operasyon sila. Bravo lapolis, kontinye frape san kanpe, men frèzesè byeneme anpalan de lajistis, atò. Pou tout moun ap chèch yon moun ki pou fil pou yo pou yo rantre kay tonton sam Tankou bandi yo menm yo pa gen kèk moun ki te ka fil pou yo o mwen anpe kriminèl ta kite peyi a Ay tout moun yo ap fin pati nap kite tout kriminèl yo la epi yap vin pouse rasin epi peyi a tou non peyi kriminèl Atan mesye woo Hum e la wap wè. Gen zanmi se kouto de bò. Atò pou jan ti Gabriel di oungan, pou jan mesye sa yo bay Boulos sèvis mesye. Boulos toujou an kominikasyon ansanm avè yo. Boulos konnen peyi a gen ensekirite, kidnapin, bagay yo pa bon nan peyi a. Mesye sa yo ki se de ajan kominote pèp ayisyen, ki gen fondasyon yo ap ede moun. Tu konpran? Atò, Boulos pa fil pou mesye yo? Bon, kòman fè ti nèg se mistè sa ka rive lòt semèn ou tande? Yo apwouve. Ayisèl babekyou pap ka ale pase onu ansanm avèk Lèzetazini, Kanada sanksyone l men lòt ti mesye yo mezanmi. Nèg nan politik gwo bòs yo nou te ka fil pou ti mesye yo o mwen anpe kriminèl ta kite peyi a. Wi lè yo rive èpòt epi yo ta tou depoze lapat sou yo son gwo sèvis nou tap rann peyi a. A vè di la ou antre nan gang ou chwazi kenbe zam pou yon seri de gwo towo, nèg de koulè, politisyen kòwonpi, ebyen ou kap fini mal. Pa gen avni pou ou. Wap fini mal! Mesye pou jan lòt la zanmi lòt la pou jan li konn ap temwanye epi li konnen sitiyasyon an konplike li pa fil pou li. Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Frè se sè byen eme byen vini nan Ayiti la repiblik de koke e se sèl vòlè yo kap rete. Adje lavi sa ou genyen komisè a wi la fontan pèp ayisyen. Lafontan gon jan l fè lajan nan la repiblik, nan bòlèt sèlman pèp ayisyen. Ou kwè se koze? An nou tande ansanm. Komisè Lafontan, komisè Lafontan m tande dènyè fwa w te fè entèvyou avè nou la ou te di ke pi fò kòb ou fè ka ou konsilte a ou se nan bòlèt ou fè l e ou fenk sot raple la ou fè anviwon 130 mil dola men m ta renmen konnen kote komisè a jwenn kòb pou l jwe tout bòlèt sa yo Ou di sak vre sak pa vre donk ann pa parèt twò awogan hein jan jan wap eseye fèl la la. Mwen reponn pa se kesyon. Mwen reponn pa se kesyon pi mwen pale menm se sam dil. Mwen pale menm kay la. Oh oh. Ala kote nèg yo odasye, nèg yo mechan depi yo mande yo eksplikasyon. Nèg yo mechan pèp ayisyen depi yo mande yo eksplikasyon. Nan Lafontan chita la lap jwe bòlèt anba rajye lap achte kay. Eeh gen lè bòlèt nan lajistis mesye ohh. Sa vle di libere, liberon on gwo kriminèl nan peyi a son boul bòlèt pèp ayisyen ou genyen. Sa w tande a pil mil fèt epi w achte kay. Pase, frè se sè byeneme, ou sonje m ap di nou, medam yo enplike anpil nan sa peyi ap konnen an. Pase, yè la fontan ap eksplike, gen mennaj, li gen boubout, li gen tout nasyon yo nèt. Fè yo kipe mennaj, li pap demisyone, fè yo kipe madanm ni. Atò, ou pap fè biznis nan peyi a. Tande byen, ou pap fè biznis. Konbyen lajan leta peye pa mwa? Admeton li ta 25 a 40 mil goud pèp ayisyen chak mwa. Ou gen madanm a pitit. Kote ou jwenn lajan pou bay tout menaj sa yo? E de fwa ti lajan ou touche pa mwa li pa ka menm achte yon les frontal pou ti menaj la. Kote ou jwenn lajan pou okipe de twa fanm anndan yon peyi? Ou pa ka pa vòlè. Si UCRAF ansanm avèk ULCC tap fè travay li, vakabon sa yo pa tap sou moun ap ranse toujou nan pèp ayisyen. Yap jwe bòlèt e gen nan bòlèt. Ala traka pou lave kay te. Hey! Hey! Sa son peyi eskanmòtè pèp ayisyen. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Mwen menm toujou ap mache nan maryaj, mal nan maryaj ak ayè pèp ayisyen. Men kòman lè maryaj lap soti legliz lap antre lakay pou resepsyon al fèt pèp ayisyen men kòman sa fèt nan akayè an nou swiv. E gen bannann avèk pwason pèp ayisyen. M renmen ti bannann a pwason. Wi, m renmen sa anpil. Bon ti bannann peyi a pwason. Bon jan l desann, ou kase ti bannann nan l fè koup. Se tou lè ti bannann nan jòn epi anndan l gon ti gou dous. Yanm yanm. Mesye, gad on peyi wi vakabon yo gaspiye. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti diktature la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vera ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante, bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa a la pwochèn, bizou bizou one love.